Bonjou bonswa tout moun, byenvini ou konekte rezo enfòmasyon an, nou kontan ansanm avèw. Tou depan nan lè e ki kote, ki dat, jou ou pral gade epi tande videyo sa, nou gen plezi pou nou enfòmew, si ou poko fè sa, sonje abòne ansanm avèn, rantre nan fanmi an, nou se Sofia TV 83, tout enfòmasyon ak detay yo ap vin jwenn ou san grate tèt e wap edifye san kè kase. Chèf pakè komisè gouvènman Ronald Richemond kap evolye nan pakè Okay la depi kèk tan jodi a konfime nan boukante lapawòl pandan l tap pale ak Israel Valestin, Rony Celestin fè pati youn nan 12 fanmi kap antre zam nan peyi Dayiti e Jovenel Moïse te gentan gen lis la kote yo ta pral soumèt li ak FBI, Jan n konnen l lan. Prezidan an te gentan mouri nan dat 7 jiyè ki te pase yo. Sepandan, Hervé Fourcand figire sou lis la kòm youn nan pi gwo trafikan zam an Ayiti. Non sèlman la bay bandi zam, lajan, e yo fè konnen tou li se youn nan moun ki pote plis bal ak zam vin vann nan peyi Dayiti. Aprè sanksyon yo fin peze lou, ansyen senatè a pa gen wout pa bwa te dwe reponn envitasyon komisè a, men sepandan anyen pa tonbe, li boude envitasyon an Pandan komisè a t ap klarifye epi eksplike sa ki koz ke senatè a pa mete pye l nan biwo. Medam mesye, pawòl yo anpil, la repiblik pral sezi tande koze sa yo, Ronald Richemond lage detay yo. Men antretan kite m ale ansanm avè n tou depatman Nò peyi a kote gen gwo difikilte anpil moun tonbe mouri swit ak yon maladi yo poko konnen kisa l ye men nouvèl yo konfime genyen 6 ladan yo ki gentan mouri genyen 2 timoun ladan l. Ismael Valestin, boukante lapawòl, yon fwa ankò, rete ansanm avè n, sou FATV 83, rezo enfòmasyon an, ede n gaye nouvèl la nan tout kwen peyi a, anpil lòt moun a tande l, e y a va konnen kisa k ap pase nan kat kwen repiblik la, sitou nan lakou Pòtoprens. Mwen sot pale avèk Rosbertha Denestan, ki se jounalis nan vil Okay, sètènman ou rekonèt trè trè byen, e li di yo te pale avèk ou kòm komisè gouvènman Okay, Ou eksplike ou t ap tande ansyen senatè a sou plizyè plent yo depoze sou li e kont li oubyen plizyè chèf dakizasyon notaman dwòg ke Lèzetazini epengle li, kesyon plent lajan leta l detounen men Rosebertha eksplike ou di tou ou t ap tande komisè a kòm moun ki fè pati de 11 fanmi ki rantre zam anndan peyi a. Non non wap pale ki dokiman. Map pale w de dokiman ke map pale w de dokiman ke ministè de enteryè te ekri ansyen prezidan Jovenel Moïse ki te endekse dok de 14 fanmi ki ap ranpil zam nan peyi a. Pami 14 fanmi sa yo Hervé Foucand li menm ladan. Mwen fè efektivman. Majistra, ban m bon chans pou eksplike sa ankò, pase se yon dokiman moun pa t janm konnen, e m ap pale avèk yon lotorite, pa nenpòt moun, se yon komisè gouvènman nan vil Okay, chèf de pouswit, se reprezantan lasosyete nan tout pwosè. Donk, dokiman k al jwenn, ki soti nan CNDDR, Kal ki vin jwenn ou. Minis enteryè. Direktè jeneral. Wap pale de ki minis enteryè? Ee. Telor, Telor. Doktè yo pa nan menm la. Telor, Telor. E pa, pa, pa. Nan ki lò? Wap pale de sou Jovenel oubyen sou Ariel Henry? Sou Jovenel Moise. Se prezidan Jovenel Moise. Ansyen prezidan Jovenel Moise. Avan l mouri oubyen avan yo asasine li an se te Gonzague 2 ki te minis enteryè. Se li menm ki te siyen li? Bon. Nou pa t janm okouran paske la a se yon vwa ofisyèl, se yon lotorite k ap pale avè nou. Donk, tout zam ki anndan peyi a, 14 fanmi, se 14 olye de 11 CNDD t ap pale, donk foukan nan yo. Banm yon lòt sak mwen menm nan wi. Nan dokiman ki nan men w nan, Foukan se yonn nan fanmiy sa yo ki fè anpil zam rantre anndan peyi a. Donk se, kòman m te kapab di sa, anpil moun nan Sid ki pa ka travèse jounen jodi a. E Foukan ladan, lè m di l ladan, kòmsi anpil dlo k ap koule nan je anpil manman ak papa pitit. Peyi a k destabilize. Foukan, ki lòt non ou wè ankò? Ki lòt non? Valesye, m sou nèg la, map resevwa anpil menas, donk wap fèm bay, bay m kote wap pale avèm lan anpil menas. M gen menas tou, tande, m gen menas tou, m son senp sitwayen, ou son komisè gouvènman, aranje sekirite w pou nèg yo pa manje w. Ki lòt non ou wè nan nan lis ki nan men w la ki soti nan sid peyi a, ki nan peyi a, bay, rann peyi a sèvis sa, komisè Ronald Richemond? Sa menas yo ye yo rele w nan telefòn yo di w si w pa kanpe wap rete sa yo ye. Kijan de menas menas yo fè menas sou vil moun sa vle di yo fè menas sou vil men mwen mwen di ke donk mwen mwen konnen depi ke nou nan yon batay pou ke ayiti soti nan sa li ye a donk se pa yon batay kap fasil donk nou konnen nou konnen nou ka mouri nou konnen nou ka mouri paske nou menm si yo tiye nou men ya tiye kò a men lide nou lespri n ap rete. Gen lòt moun ki vle batay pou peyi a soti nan sa li ye a la, pou yo sispann pase Ayiti nan tenten, m panse y ap kontinye batay la. Y ap kontinye batay la. Se yon veritab batay li ye pou retire peyi a nan sa li ye la. Donk, dakò. An nou fini, Majistra Ronald Richemond, senatè a nan demand repo li fè a, li di li ponkò, Kanada ponkò di l anyen, Lèzetazini ponkò di l anyen pou kesyon dwòg la, donk se sa k fè li menm li mande repo a. Leta pa oblije vin ak prèv, lajistis pa oblije vin ak prèv. Pou l moutre ke l pa nan blanchiman, l pa nan dwòg, men ou menm ou se chèf de pouswit, sa vle di se leta, moun ki akize l la ki dwe vini avèk dokiman pa A plis B, wè Lèzetazini di li di Foukan konn fè dwòg antre Etazini, li konn itilize pozisyon l, li itilize avyon li pou l fè dwòg ale nan depatman sid peyi a. Bon se sa rapò a di. Wi. E sa ki pèmèt ke li rantre lan sik anrichisman ilisit la, blanchiman darjan an. E donk lò m di lò moun nan akize li sa se li menm ki fè prèv li devan tribinal pou l di ke vwala men sa reproche mwen se pa vre se pa vre. Men e. Men banm poze kesyon sa a majistra Ronald Richemond poun vrèman fini, poukisa se jodi a ou vle tande Hervé Fourcand sou kesyon fanmi kap fè zam rantre anndan peyi a poukisa se jodi a paske ou di dokiman te nan men ou depi sou Jovenel Moïse e ou site la ou di se Gonzague Day ki te minis. Non ou pa di se map pèn gen l ou di wap pale avè l ba ou gen 2 3 jou depi m gen l. dokiman sa a. Ok. Se Ministè Lajistis ki pataje l avè w oubyen CNDDR? M pa oblije revele sous lan, men m di w m apèn genyen li. SOS pou otorite sanitè yo, Sitiyasyon sanitè li trè grav nan Sikreyi Anri, senkyèm e uityèm seksyon Sen Lwi di Sid, Sen Lwi di Sid, yo di la. Yo dwe yon entèvansyon rapi, rapid e ijan e otorite sanitè yo nan depatman Sid peyi a puiske gen de moun k ap mouri avèk dyare. Gen de moun k ap mouri avèk dyare nan senkyèm ak uityèm seksyon kominal. Se ban m fon ti pale avèk Gady Léger. Trè rapidman, se sou li gon òganizasyon l ap dirije k rele Vizyon Modèn Dayiti. Vizyon Modèn Dayiti, Gadji Leje fè yon ti pale avèk li nan boukante lapawòl pou n konnen sa reyalite a li menm. Li ye nan senkyèm ak uityèm seksyon kominal Sen Lwi di Sid. Gadji Leje se responsab Vizyon Modèn Dayiti. e nan depatman sid peyi a notamman nan Sen Lwi di Sid sou sitiyasyon sa k ap devlope. Gady Lejye, bonswa, mèsi paske ou disponib pou nou. Nou pap long avèk ou. Di nou non, nou aprann nan senkyèm avèk uityèm seksyon kominal komin Sen Lwi di Sid gen 2 moun k ap mouri, ou eksplike se dyare. Men se dlo moun yo ap bwè. Di nou sa, ki sa w genyen, ki sa dosye a ye menm menm? Bonswa Jean Ismaël, bonswa tout oditè ak oditris Boukante Lapawòl yo. Se yon plezi pou nou la aswè a pou nou fè yon ti pale de ki de yon sitiyasyon k ap devlope nan komin Sen Lwi di Sid ki ekstrèmeman grav e konplike. Ki sa sitiyasyon li ye Gadilejè? Donk se yon seri de moun donk ki tonbe avèk gwo doulè, vant fè mal, dyare, vomisman men moun sa yo, yo pa rive retounen. Donk se yon sitiyasyon ki ekstrèmman difisil. Se sa k fè nou lanse yon kri, nou lanse yon apèl. Ok, n ap mande pou yo te kapab fè yon entèvansyon rapid pou evite e pou limite lè konsekans de patoloji sa. Alò, ou di gen anpil moun ki gen dyare, e lè ou pale de anpil, ki kantite nou nou. Bon, e mwen, mwen, mwen pa, mwen pa, mwen pa vle bay yon chif, men e m kwè ke majorite, majorite moun, sa vle di kantite a li enòm, deja gen de moun ki deja mouri. Ki kantite moun ki mouri yo ye? Gen anviwon 6 moun ki mouri, pami yo gen 2 timoun ki mouri deja. Alò, yon timoun 2 zan, pa 2 timoun, yon timoun 2 zan ki mouri, donk aprè l te fin resanti, donk gen 2 pèsonalite nan zòn nan ki mouri. E ki sa w tande? Èske se yon bagay moun yo konsome, yo manje, èske se yon dlo yo bwè? Sa w tande menm? Bon e sètènman yo pale de yon konsomasyon dlo donk e alò se dlo a ki sanse gen pwoblèm bon se dlo yo ki non se dlo yo konn abitye bwè gen lè dlo yo konn abitye bwè donk e alò yo konn abitye sèvi avèk dlo yo. Kote dlo sa ye nan Sen Lwi di Sid? E se nan menm zòn nan Koray Anri epi ansanm avèk e senkyèm seksyon e Siperyè Anri. Alò se yon sous oubyen se yon ponp? Non se tiyo se tiyo. Donk alò moun yo konn abitye bwè l, gen moun ki di se ta yon penti ki tonbe nan dlo a, gen moun ki di se ta siman, men nou pa verifye egzakteman ki sa. Men yon fè sèten, popilasyon an li nan sitiyasyon difisil, donk otorite sanitè yo dwe fè meyè de yo menm. Epi yo deklare m te kapab rele ijans, fè yon eta dijans onivo de zòn nan, mete yon sant de depistaj pou yo kapab detèmine lè vrè kozan de sèt maladi ok ansi ke pou yo kapab frene e limite lè dega paske si nou deja a 6 moun demen nou pa konnen a konbyen n ka ye donk aprè demen tou sa donk lesansyèl nou swete ke otorite yo tande kri nou atravè pou tande laparòl. Ok sitiyasyon sa l ap devlope nan Sen Lwi di Sid depi kilè? E sa anviwon 3 a 4 jou. Ok. Ya, sa anviwon 3 a 4 jou. Donk e se depi jedi moun yo kòmanse mouri. Ok, sa vle di la nou bezwen entèvansyon sante piblik rapid rapid nan zòn nan. Men atravè vizyon modèn Ayiti, èske deja nou kontakte ofisyèlman otorite sanitè yo nan Sid pou nou fè yo pa de sitiyasyon K ap devlope nan Sen Lwi di Sid la. Donk bon nou eseye pale alò avèk Doktè Bèna donk ki Bèna Fevriye ki deja fè yon entèvansyon men nou bezwen plis nou bezwen plis e Direktè depatmantal la deja fè entèvansyon l te mete brigad li men nou bezwen plis e nou menm onivo Divizyon Modèn donk n ap travay pou nou wè kòman nou te kapab rive rapid. Men etan done ke mwayen yo yon ti jan limite, men nou fè rapèl avèk otorite oubyen nenpòt moun, gwoup sosyo, gwoup medsen nan peyi a pou yo te kapab vini, vin ede nou nan sitiyasyon ke nou ye a paske se vrèman di, se vrèman difisil. Mèsi anpil. Mèsi Jean Ismael Valestin. Dakò. Vwala, nou tap pale avèk Gardie Léger de Vision Moderne pour Haïti.